Plizyè bandi kòmanse tonbe e enfòmasyon ki vin jwenn nou ta fè konnen se 5 ki pase anba men popilasyon an, se sa moun Lyankou fè jodi a, yo deside vanje tout sa ekip ba baz Savyen an fè sou yo e popilasyon an di vle pa vle fòk yo fini ak dosye sa. M ap kontan prezante n tout dènye enfòmasyon nan nouvèl la pou w jounen jodi a, pa bliye w sou Sofèr TV 83, si w tonbe sou nou pou lapremyè fwa sonje abòne ansanm avè n Tout detay ak enfòmasyon ap kontinye vini sou chanèl pa w la. Nou pral depoze valiz nou pratikman nan Latibonit spesyalman nan Savyen, moun Lyankou fè yon bòt sou baz Savyen, sa w tande a la se plizyè ladann yo ki tonbe anba kakofoni kout manchèt, kout wòch, kout baton, fè mikalaw, pèp la deside pou fini ak sa. Yo di yo pral aplike prensip koupe tèt boule kay la, se zewo tolerans yo pral fè sou tout koze bandi. Men kanmenm genyen youn jounalis ki tap pale ak tout ki tap entèveni sou dosye sa, li di yo kanpe tennfas e genyen 5 pousan nan jèn gason nan zòn Yankou ki kanpe sèvi antèn epi pèmèt bandi savyen yo rive anndan an, e fwa sa yo detèmine epi idantifye kiyès yo ye, pral gen rèl, pral gen zen, vle pa vle fòk yo fini ak koze bandi a epi debloke wout nasyonal nimewo 1 an ki anpeche pèp zòn sa fonksyone. Medam mesye, anpil detay ak enfòmasyon, se pou koulye a la, m pral kite nou ak Theriel Thelus, jounalis sa li menm, ki t ap bay tout detay konsènan sa k ap pase nan Ba Latibonit lan, sitou nan zòn nan Lyankou ak gang Savyen yo ki anpil ladann yo gen tan tonbe, sa k mouri e sa pèp la pare pou pran yo epi pase yo alenfinitif. M ap raple n tou, gen youn ladann yo, yo kenbe nan komisarya Senmak la e yo fè konnen li patisipe nan lanmò 6 polisye ki te mouri nan mwa pase a. Rete la, plis detay ak enfòmasyon Se pou konnya la. A moun ki sou YouTube Facebook nèg nap gade la yo se ansyen sòlda sa yo ki te odma odma se premye nèg wè t parèt devan la se misye kòdma avèk kepi ble a lan tèt li epi te gen sèlman nèg sa yo avèl dan letan kounya odma vin tonbe vin rete ti gwoup sa e towo sa w wè ki sou ekran konsa ti djed sa misye tonbe tou se golyat Kounya rete ti nèg sa yo se Luckson ki la devan, Dèdè etc. Donk se yo menm ki kontinye ap frape. Sa vle di nèg yo pat an kantite. Kisa k pase menm? Ou menm ki nèg anba paske ti gwoup nèg sa yo se yo menm kounya t vin fon kantite nèg. Eske sa vle di jodi anpil ne jenn gason latibonit oblije antre nan gang? Trè byen TT. Se yon kesyon n remèsye w pou li e n ap kontan pou n fè limyè e di sa n konprann otou de kesyon sa a. Mèsi. Monchè, apre lanmò Odma, plizyè gwoup sou zòn nan, paske gen yon gwoup tou ki pote non kowalisyon, kowalisyon an te kanpe pou yo goumen kont nèg sa yo nan yon fason pou yo sipòte pèp la nan enjistis mesye Gran Grif yo ap fè pèp la. Du coup, aprè Prod'ma fin tonbe, mesye yo pè tankou tankou sourit, yo mande yo mande antant, yo chache yon pakèt moun, yo fè al tcheke mesye Koalisyon yo, yo fè al tcheke plizyè moun ki nan medya, yo fè al tcheke plizyè gwoupman politik ak plizyè gwoupman plantè peyizan nan departeman an pou gen yon chita pale ki fèt, pou gen yon antant, pou gen yon lapè sou zòn nan. Ebyen apre antant sa pou lapè a, mesye yo pwononse, plizyè, plizyè pami yo ki konn gen zam ap twouble lapè piblik, yo pale sou de diferan medya lokal pou di batay fini. Ebyen lè batay fini mesye yo prèske fè ennan edmi, ennan edmi yo bay moun lapè yo nan tout depàteman, moun ka fonksyone nòmalman, aktivite, tout, tout mòd daktivite ka fonksyone sou zòn nan. Malerezman, aprè ennan edmi, mesye yo kòmanse parèt tèt yo ankò sou Lyankou, ki se zòn yo souvan fè viktim. E fwa sa, lè yo parèt sou Lyankou, yo kòmanse ap pran bèt peyizan an, y ap pran sak angrè peyizan an, y ap pran kòb nan men peyizan an, epi bagay la pran le laj. Sè dènyè tan, moun Lyankou di yo debou, lavi ou lanmò, fòk yo jwenn libète yo depi yo kwaze ak moun, e dayè maten m wè gen yon SOS moun Lyankou lanse. Depi nèg Savyen kontinye vin sou zòn nan yo ba yo jiska 72 zè depi se moun Savyen ki Lyankou yap pase fon ratibraze koupe tèt boule kay. Imajine w depi 26, 27 janvye k sot pase la aprè lanmò 6 polisye yo anndan komin Lyankou e sou zòn Mowo ki a anviwon 2 anviwon 3 pwen 5 kilomèt de santre vil Lyankou ebyen lapolis abandone zòn nan. Depi lò depi lò lapolis abandone zòn nan, bandi se parèt gwo midi, gwo jounen, taye banda, fè sa yo vle, yo debake sou tout perimèt zòn nan. E dayè si gon kote yo pat ko rive se nan entèval chandèl la. E lè yo rive la, lè yo rive la se se de espas tout moun anndan Lyankou ta sipoze met pye yo atè, yo fin bay an santrevil la do, yo pral sou yon lòt zòn, e yo lwen lakay yo, fòk omwen tout moun met pye yo atè. Ebyen lojikman, popilasyon Lyankou a an jeneral met ansanm ak tout lòt zòn ki se zòn vwazin yo, yo frape pye yo atè yè, e pandan jounen yè lan, cha blende a debake, lapolis melanje ak popilasyon an, yè aprèmidi gen 5 ki tonbe, Jodi a, nan sa yo rele eklerè yo oubyen antèn, nenpòt jan w te ka di l, nèg k ap bay siyal sou popilasyon an, k ap oryante bandi yo, men kote, men ki bò, ou ka jwenn 60 dola, men ki bò omwen pou ale pou al fè anlèvman, eksetera. Enben, jodi a ankò, popilasyon an mete men sou kat eklerè sou zòn nan, koze ap fèt, moun yo de, moun yo dedouble, nou rive nan yon faz, popilasyon Lyankou a pa kapab ankò e moun yo kanpe pou yo di swa yo mouri oubyen yo viv lip. Waww e nan nan tou sa bon se vre ou sot di o depa e nap di sa chak jou isi an e ensekirite sat la se bon bagay kannik leve yon bon maten li parèt nèg politik yo pa inosan nan sa kap fèt la men e e leta nan tou sa paske kanmenm gen dè zotorite nan depatman an. Sitiyasyon li konplètman dejenere nan Latibonit. Rezon, yon pakèt nèg ki vini nan eleksyon, yo kòmanse ap fè gwoup yo, yo kanpe yon pakèt jèn gason nan yon fason pou fè bap piyanp sou eleksyon pou yo. Ebyen, de bap piyanp apre eleksyon pou nèg omwen sekirize tèt yo, yo kòmanse fè distribisyon zam. Dayè, m pa kwè nan sa k ap pase Latibonit la politisyen nou yo, yo inosan. keseswa yon seri de nèg ki te eli kòm depite, kòm senatè, dayè yon pakèt nan nèg yo ki pa inosan an ta di de 2006 jiska jodi a, pou rive nan eleksyon 2015, 2016 yo ki ta pral bay Jovenel kòm prezidan, menm pe avan sa Lò Mateli, yon pakèt deriv an gwo nan depatman distribisyon zam ki fèt nan fason pou nèg al kase ponyèt moun pran eleksyon pou yo ebyen jodi a ki akouche avèk sa yon pakèt nèg ki te konn nan jaden yon pakèt nèg ki te konn itil zòn nan yon pakèt nèg ki te konn leve al nan mache lestè nan mache ponsonde nan mache vèrèt al pwonmennen sachè nan mache lyankou pou omwen yo sove lavi yo pou omwen yo jere vi kotidyen yo jodi a se yon fizi yo gen nan men yo e se si yo itilize fizi a kont moun ki sanble ak yo kont piti Leta santral, jodi a, Leta depatemantal, jodi a, yon seri de reprezantan rejyonal trete tout moun k ap viv nan Latibonit tankou se yon pakèt bèt. Rezon, bandi ap taye banda, bandi sòti lè yo vle, lapolis deziste vi avèk puisans bandi ap genyen sitou avèk konplisite de Leta, jodi a yo konstitye de feblès lapolis lan, nou gen yon va de ensekirite ki gaye sou tout depateman an. l ap pran lelaj, l ap pran lelaj. Pandan l ap pran lelaj, yon pakèt moun yo te chita fè antant avè yo pou yo di monchè sa fini, sa fini an, ebyen menm moun sa yo te chita avè yo a, yo rekrite yon pakèt ladan yo pou antre nan gang sa yo di a. Rete. Pa egzanp, gen yon gwoup moun, gen yon gwoup moun ki nan Palmis ki te konn goumen kont yo. Lè vin gen chita pale a, aprè chita pale a, nèg yo vin alèz, ebyen lè yo vin rekòmanse ap ap fè tout sa ap fè ki mal nan depatman an la, nèg palmis yo tou vin alye yo. Sa vle di, yo gen yon gwoup moun, sa vyen yo gen yon gwoup moun nan palmis ki sanse, ki sanse ap opere sou anba Pitit Rivyè Latibonit, ap opere sou anwo Pitit Rivyè Latibonit. Alòske Lyankou, Lyankou ki se zòn anpil moun ka konprann jodi a, e anpil moun ap pale di se moun Lyankou ki ki kontribye avèk lapolis ki lakoz sa k rive a. M pa di w byen TT. Gon entèval gon entèval ki ki egziste ant Pètit Rivyè ak ak Lyankou, si w ta pran depi w fin kite Pon Sonde ou kòmanse e sou zòn anba yo ou al pran premye seksyon Pètit Rivyè Latibonit ki se Savyen ebyen Savyen ak Pètit Rivyè gen 7 pase sòti 7 kote ou ka soti Savyen depi w fin janbe flèv Atibonit lan pou w antre anndan Lyankou paske Lyankou la komin de Lyankou e la komin Pètit Rivyè yo limite pa le flèv Atibonit. pa kanal rivyè lan. Ebyen, jodi a, mesye yo ki ka travèse a tou moman vin fè sa yo vle, ki ka travèse yo gen sèt kote yo ka sòti, vin mete popilasyon an nan yon anbara total sou kesyon desizyon kòman yo, kòman ou ka bloke yon moun ki ka sòti sèt kote. Ebyen, de la etan, gen de perimèt yo konn sòti yo yo tou gen de alyans avèk yon seri de jèn gason ki se vòlè nan zòn nan. Pa egzanp, zòn Pon yo a, e m panse dimanch ki sot pase ki sot pase a la fè 15 or 22 jou si m pa twonpe m, pandan peryòd sa a, nou pran e baskil wòch n al mete sou pon ki travèse rivyè ki Lyankou Lyankou Lyankou ak Petite Rivière la. Aprè w fin travèse rivyè a, ou pral nan Bas Krak, ebyen, Mesye yo oze, 2 jèn gason Lyankou ki nan vòlè a tou, yo vide wòch yo nan rivyè la. Yo bay espas. Men fò m di w, jodi a nenpòt jan on moun ka konprann li, Lyankou gen 95 pousan moun k ap batay pou lapè a retounen. Rès 5 pousan an, s on pakèt jèn gason ki leve k ap niche rès boutèy, ki pa chwazi aprann on bagay, ki pa chwazi travay, men k konprann chak maten yon moun ki antreprenè, yon moun ki ap redi, yon moun ki se yon pwofesyonèl kap fè yon ti monnen, yo ka menm jan avèk moun sa yo. Ebyen yo nan gang lan, se yo ki fasilite bandi yo ka antre nan zòn nan fasil fasil. Evidaman pandan nap pale de jisteman ensekirite Lionel, nou wè jisteman, ben la nou pale de sèk arestasyon, men atansyon, sa pa rete la. Nou te touche sa men nou prale plis an pwofondè nan menm kad lapolis pou pa di popilasyon an sèt fwasi ebyen se popilasyon ki pase alaksyon e Lionel medam mesye popilasyon peyizan li menm li di pa fòk ou pa touche bèt li pa touche bèt li pa touche ti bèf li frèm ou touche bèf peyizan ebyen wap pase kisa sa vle di Lionel nou wè gen plizyè bandi egalman ki tonbe kote ke yo t al eseye vòlè bèf ban n dosye sa silvouplè. Ebyen di nou n ap pouswiv nan kad dosye sa kote ke popilasyon nan komin lyankou rive jisteman blese mòtèlman pou m pa di lèche yo plis itilize blese mòtèlman lòske se lapolis ki aji alò nou wè popilasyon rive lèche anviwon 4 endividi ki yo menm te envòlve nan zafè Vòlè betay peyizan, enben vòlè bèf, vòlè cheval, kabrit o nivo de la komin Lyankou, enben popilasyon nan komin Lyankou yo menm te nan kad yon brigad, nou wè brigad, sa fè brigad de vijilans lan, menm jan nou ka di minis Visca te mande pou yo fè l la, enben o nivo de la komin Lyankou popilasyon menm la sanse koumanse kanpe dèyè brigad yo. Ebyen nan kad brigad brigad de siveyans ki fòme ebyen yo rive jisteman e bare yon gwoup de dividi ki te gen avè yo plizyè bèf ebyen kote ke yo arive pase yo a lenfinitif anba anpil kout wòch, kout baton, kout bon gen yon seri de gwo seri de tou nou oblije paka pwononse men. Wè vwala egzakteman e men se si sèten nou menm nou konnen peyizan jan nou toujou di l pa al eseye vòlè betay li, pa al eseye vòlè bèf li sitou nou konnen Ayiti bèf lè w gen bèf ou se yon milyonè an dola pou pa di an goud e n ap salye lòt milyonè sa ki anba live lan Nelus e milyonè mantalman, politikman palan wi e Lionel nou wè lig nan te koupe wi an avanse. Wi, nou kapab di nan kad nan kad nan kad vijilans moun li an kou ki kòmanse ap ki kòmanse la a ap dekrete se kòn apèl la vijilans pou m pa di lejitim defans eben anviwon 4 endividi pase anba flanm dife anba kout wòch kout manchèt eben nan kad popilasyon onivo de la komin nan kou ki yo menm ap fè pran gad e fòk nou di toujou nan mwens ke 24 èd tan demi anviwon 11 bandi jwenn jwenn lanmò yo bò kote popilasyon ki yo menm pandan dènye jou sa yo ki detèmine a e melanje avèk lapolis toujou o nivo e e dosye bandi kap tonbe e nou nou nou pa sèlman rete o nivo komin lyankou nou te pale tou o nivo komin dèlma kote ke gen anviwon 4 bandi. Vitelòm ki arive jwenn lanmò yo, lapolis pase vide bal e nou gen foto yo la ke malerezman nou pa ka montre paske trè orib men sepandan mesye sa yo ta akize e antèn antèn Vitelòm ke yo e se mesye sa yo menm ki te bay enfòmasyon ki te fè yo kidnape ansyen ki te fè ansyen senatè Jera Jan Jil Jera Jan Jil Jan Lwi Jera Jil ansyen senatè Fanmi Lavalas ki te eli sou depatman Grandans lan, ebyen nou wè ankò yn fwa bandi ki tonbe o nivo Dèlma 75, sa vle di bandi ki arive pèdi lavi yo, anviwon 9 bandi nan ozanviwon de 24 è tan, sanzoubliye ebyen anviwon 5 lòt lapolis arete nan depatman Latibonit ki gen awè avèk enplikasyon yo nan kad 6 polisye ki te mouri dènyèman nan mwa janvye pase a, sa vle di. e anpil nan bandi yo kòmanse ap jwenn arestasyon yo, sa ki kòmanse jwenn lanmò yo kanmenm, gen yon ank pozitif kanmenm, moun, kèk moun ki ta vle dekouraje kanmenm, o fur et à mesure, o fur et à mesure, peu à peu l'oiseau fait son nid kanmenm, gen ti espwa k'ap pote san ke w pa atann nan kad dosye ensekirite a, bandi k'ap tonbe, bandi k'ap, y'ap arete, e bon, yon lòt kote, popilasyon ki kòmanse ap aplike E la lejitim defans ke minis jistis la te mande pou yo te fè nan kad yon nòt dènyèman, enben, kan menm, kan menm, gen ti espwa, mèdam, mèsye, pa rapò e jan fason ke sitiyasyon an li menm l ap dewoule nan peyi Dayiti. E pandan ke n ap pale, je wè, jodi a la, se bandi nèt k ap tonbe, mèdam, mèsye, se bandi nèt. Pandan n ap pale de sa, ebyen, nou aprann gen yon chofè kamyon, gen yon chofè kamyon Bò kote pa l ki fon bèl aksyon tou medam mesye nan menm kad bandi k pèdi vi yo, chofè kamyon sa sa son lòt moun ke nou kapab di misye son ewo e pou aksyon sa ke l komèt lan e kisa l ye e Lionel chofè kamyon sa ki deside li menm lamò a pap vin lakay li ebyen l ap voye l kot bandi yo pito e kisa k pase menm. Ebyen Divine nap pouswiv ak enfòmasyon sila, nou wè, nou konnen, nou konnen medam mesye nan kad detounman kamyon de machandiz ki vin yon fè trè pratik pandan dènye jou sa yo, ebyen nou wè e yon chofè kamyon ki tap travèse wout nasyonal nimewo 2 a, nimewo 1 an onivo e de Marin, e pou t al bout bon repo, ebyen plizyè endividi t ap fè bòn gay kote yo t ap eseye detounen kamyon sa, ebyen nou wè chofè la ki pran kout volan, anviwon 3 ladan yo arive pèdi lavi yo, mesye t ap eseye rale zam pou te fè chofè a vire, pou ta ba l presyon, ebyen misye arive pran kout volan la, plizyè nan endividi sa yo rive jisteman bwè dlo bouch yo, ebyen yo fè yo fè pat tomat anba kawoutyou kamyon an. e kanmenm anpil moun e konsidere chofè sa kòm yon ewo misye konn volan l ebyen nou ta di sa pase nan la plaine du cul de sac a hauteur de marin e pou m pa di w ebyen o nivo wout nasyonal nimewo 2 a ki relye bon repo a kwa dè misyon pou plis de presizyon donk nou wè chofè sa ki li menm arive kanmenm vide plizyè nan mesye yo atè sa vle di ni Moman sa a, gen lè pa bon pou bandi yo menm. Vire bò isit, popilasyon al lynche detwa, vire lòt bò, lapolis arete oubyen epi fizye detwa. Sa vle di, e nou wè pandan pandan moman sa a, nan kad brigad de vijilans, nou wè menm moun, menm moun e e menm moun e onivo Nazon. Moun onivo zòn ke band yo te atake dènyèman an, nou va pale, enben nou wè moun yo se fete y ap fete la apre ke yo vin reyisi a fè bandi yo fè bak, n ap pale zòn Solino egalman, enben moun yo se pwogram, se fete y ap fete pa rapò yo arive genyen batay la nan kad bandi Izo ki te atake yo, enben nou kapab di bandi yo kanmenm popilasyon San sanse vle kanpe, vle kanpe rèd rèd, e si n kapab menm pa bliye y a kèlke jou de sela. Komisè Xavier Ceid, nou pap bliye, ki sot fè yon travay enpekab, ki sot voye plizyè bandi nan peyi san chapo, sa vle di, fòk nou di, si popilasyon an kanpe konsa, si jisteman lapolis la, polisye yo kanpe, enben, m panse ke moun ki konn ap di nou pa bezwen fòs entèvansyon, m panse ke kanmenm, bandi yo, yo ap kontinye tonbe, e kanmenm kapab gon espwa pi devan, ou pa janm konnen, paske mesye bandi yo, depi yo wè gen egzanp ki kòmanse trase. Enben, depi gen yon siy de dekourajman ou voye ba yo, enben anpil ladan yo, y ap fè bak, y ap fè retirè pa rapò a egzaksyon yo, menm si yo anpil, menm si vrèman vrèman yo gen minisyon, men kanmenm, lè popilasyon an detèmine, enben sa se yon travay ki p ap twò pran anpil tan pou ke l ta rezoud, e sitou, medam, mesye, si gouvèneman an te itilize mesye FADH yo, enben sa kawo ta t ap kwit nèt. Men sepandan, pi de pè ke de mal, gen lè e lè gen kèk ti kout filè k ap fèt, gen kèk ladan yo k ap tonbe, e nou n ap raple w nan mwens ke 24 è tan, 9 bandi bwè dlo bouch yo, e san konte travay lapolis ak popilasyon an ki yo menm vle mete tèt yo ansanm pou ke yo arive jisteman enben frape bandi yo. E fòk nou di, fòk nou di tou, fòk nou di tou medam mesye, nan kad plizyè move grenn, plizyè move grenn yo kòmanse ap dekouvri anndan lapolis la, Sa pèmèt ebyen genyen travay sa ki kòmanse ap abouti avèk de zefè pozitif pa rapò avèk bandi kap tonbe anpil moun kòmanse kanmenm bat bravo Jimmy.